Fè esperimantasyon epi analize rezilta yo nan Star Genetics. Nan videyo sa a, nou pral aprann kòman pou nou fè yon seri kwazman ant plizyè kalte òganis nan Star Genetics. Nou pral aprann tou kouman pou nou analize rezilta kwazman sa yo. Nou pral kwaze plizyè kalte òganis. N ap sèvi ak yon tablo kwazman ki rele echikye Punnett pou nou ajoute lòt pitit nan yon kwazman, epi n ap entèprete rezilta esperimantasyon ke nou fè yo pou nou dekouvri prensip jenetik ki alabaz karakteristik n ap etidye a. Annou ouvri yon egzèsis nou te konsève sou òdinatè a. Egzèsis lan rele Videyo Egzèsis sou Mouch Vinèg. Nan bwat souch la, nou wè nou gen de mouch mitan An nou kòmanse ak mouch mitan 1 an. An nou analize fenotip mouch san zèl la. Pou nou rive konnen si fenotip mouch san zèl la se yon fenotip dominan oubyen yon fenotip resesif lè nou konpare l ak mouch tip sovaj ki gen zèl la, n ap kwaze femèl ki pa gen zèl la ak mal tip sovaj la. Jan nou kapab fè sa. Se trennen mouch ki paran an yo sòti nan bwat souch la lage yo kote kwazman pral fèt la. Oubyen klike 2 fwa sou mouch ki nan bwat souch la. Lòt fason ou kapab ajoute yon paran kote kwazman an ap fèt la, se klike sou ikon vèt ki ekri Defini l kòm paran ki anba bwat souch la. Kou paran yo pare, klike sou kwaze. 50 ti mouch ap parèt kòm pitit paran sa yo. Kantite pitit ki fèt nan egzèsis w ap fè yo kapab chanje paske se ou menm ki deside konbyen pitit ou vle ki fèt nan chak grenn egzèsis. Ou ka klike sou ajoute plis kwazman pou ou ka gen plis pitit nan esperimantasyon sa a. Konsa, ou ka chwazi kantite kwazman ou vle fè anplis. An nou chwazi 9 epi klike sou ok. Pou chak kwazman anplis, gen 50 ti mouch anplis k ap fèt. Nou sot fè 10 kwazman an tou. Sa fè nou genyen 500 mouch pou n analize pou kwazman sa a. Li trè enpòtan pou nou remake ke nou kapab ajoute lòt pitit nan kwazman ki nan eksperimantasyon n ap fè kounye a. Depi ou ouvè yon lòt esperimantasyon, ou pa kapab ajoute plis pitit nan nenpòt esperimantasyon ki nan fenèt ki ekri Konsève Esperimantasyon an. Annou gade fenotip pitit sa yo. Nou gen twa fason pou analize pitit sa yo. Etikèt endividyèl la montre tout pitit yo jan yo te fèt la san yo pa nan yon lòd espesyal. Etikèt an òd la montre pitit yo an gwoup selon fenotip ak selon si yo mal oubyen si yo femèl. Nan ka sa a, yo bay lis mal yo avan, apre sa yo bay lis femèl yo. Si te gen yon lòt klas fenotip, yo t ap gwoupe mouch yo selon klas fenotip sa tou. E pou fini. Etikèt rezime a montre kantite mal ak kantite femèl ki genyen an tou nan chak fenotip. Konsa, nou kapab wè rapò fenotip pitit yo. Nou kapab wè tou deskripsyon fenotip yo lè nou klike sou Afiche ki akote deskripsyon fenotip yo. Klike sou Kache pou nou kache yo ankò. Nan rezime a, nou kapab wè byen fasil tout pitit F1 yo gen zèl tip sovaj, Konsa, nou konnen fenotip san zèl la se yon fenotip resesif lè nou konpare l ak fenotip tip sovaj la. Pou w ka sonje enfòmasyon sa a, ou kapab mete l nan seksyon nòt pou paran mitan ki san zèl la. Kounye a, annou gade sa k pase lè ou kwaze de pitit FN. Pou nou kòmanse yon nouvo esperimantasyon, klike sou bouton ki ekri Fè yon lòt esperimantasyon. Esperimantasyon nou fè avan an ap konsève kounye a otomatikman nan fenèt anba a ki pou esperimantasyon ki konsève yo. Si ou klike sou Bay yon lòt non anlè fenèt ki pou esperimantasyon ki konsève yo, ou ka chanje non esperimantasyon sa a pou si ou bezwen tounen ladan l pi devan. Pou ou fè sa, w ap tape yon lòt non pou esperimantasyon an epi klike sou Ok. Ou kapab bay esperimantasyon ki nan fenèt ki ouvè kounye a yon lòt non tou. Pou w fè sa, w ap klike sou bwat ki gen non esperimantasyon w ap fè kounye a, w ap tape yon lòt non, epi w ap klike sou ok. Pou nou kwaze de pitit F1, nou dwe mete pitit ki sòti nan premye kwazman an kote kwazman yo fèt la. Ou ka pran yon mal F1 ak yon femèl F1 nan premye esperimantasyon w te fè a, nan fenèt ki pou enstrimantasyon ki konsève yo. Apre sa, klike sou Kwaze. Si ou pral sèvi ak pitit sa yo nan anpil lòt kwazman pi devan, lè w mete yo nan bwat souch la, sa ka rann li pi fasil pou w prepare lòt kwazman sa yo. Pou fè sa, klike sou mouch la epi klike sou ikon ble ki ekri Ajoute sou souch la anba bwat souch la oubyen ou ka trennen yo pou w mete yo dirèkteman nan bwat souch la. Ou ka chanje non mouch la tou pou w ka sonje l pi fasil. Pou fè sa, klike sou non ke ou wè nan bwat karakteristik la epi antre yon lòt non pou mouch la. Nan kwazman 2 mouch F1 yo, yon lòt fwa ankò gen 50 pitit ki fèt. Nan etikèt rezime a, nou ka wè pou ni mal ni femèl gen mouch ki gen zèl, gen mouch ki pa gen zèl. Nou kapab wè nou pa gen egzakteman yon rapò twa pou youn oubyen swasannkenz pousan pou vennsenk pousan lè nou gen senkant pitit sèlman. Men, sa ki rive lè nou ajoute piskwazman? An nou sèvi ak bouton Ajoute piskwazman pou nou ka ajoute nèf lòt kwazman. Kounye a, nou gen senksan mouch antou. Rapò ant mouch sovaj ki gen zèl ak mouch ki san zèl pi pre rapò 3 pou 1 nou te espere a. Kantite mal ak kantite femèl nan chak fenotip plizoumwen egal. Lè nou ogmante gwosè echantiyon an, oubyen kantite pitit yo pi plis toujou, sa ap pèmèt nou gen yon rapò ki pi pre rapò fenotip nou te espere a. Kounye a, An nou kwaze de mouch F1. Pou nou fè sa, an nou kòmanse yon lòt esperimantasyon, epi nan fenèt esperimantasyon ki konsève yo, an nou asire nou se esperimantasyon nimewo 3 a ke nou chwazi nan meni dewoulan an. Se esperimantasyon ke nou fèk sot fè a. An nou chwazi yon femèl ak yon mal mouch F1. An nou mete yo kote kwazman yo fèt la epi klike sou Kwaze. Nou wè okenn nan mouch femèl yo pa gen fenotip kò gri an. Sa fè nou kwè karakteristik kò gri an se yon karaktè ki makonnen ak sèks. An nou eseye ajoute plis kwazman pou nou wè si rezilta yo ap chanje. Lè nou gen 500 mouch an tou, ki vle di 9 kwazman an plis, nou wè youn nan femèl yo pa gen kò gri toujou, e plizoumwen mwatye nan mal yo gen kò gri e mwatye nan yo gen kò tip sovaj. Sa kore lide. Fenotip kòdri a se yon fenotip resesif ki makonnen ak sèks. Yon lòt fwa ankò, nou kapab pran nòt pou sa nou wè a nan bwat karakteristik la. Konsa, nou ka rive suiv tout kalte mitan yo. Pou konsève travay ou fin fè a, sa vle di, ni fenèt ki gen eksperimantasyon aktif yo, ni fenèt ki gen eksperimantasyon konsève yo, ale sou etikèt ki ekri Fichye a. epi klike sou Konsève. Kreye yon non pou makonn eksperimantasyon w ap fè a, epi klike kote ki ekri Save an anglè oswa Sovgade an fransè a. Kounyeya, ou konsève fichye chaj jenetik sa a kòm yon fichye SG1. Lè w ouvri dosye sa a nan Star Genetics, w ap tounen egzakteman kote ou te kanpe eksperimantasyon an. Pou transfere done ou yo nan yon fichye Excel, klike sou Konsève rapò a nan yon fichye Excel. Se yon bagay k ap itil, sitou lè w ap analize koneksyon ant de jèn diferan oubyen lè ou vle transfere done w yo nan yon kaye laboratwa.